Depi 8 desanm 2004, Leta ayisyen kreye ULCC, ki se Inite Lit Kont Koripsyon, yon òganis administratif ki plase sou titèl Ministè Ekonomi ak Finans, men ki gen pèsonalite jiridik epi otonomi administratif ak finansyè. Jiridiksyon li etann sou tout peyi a. Misyon l se travay sou tout fòm koripsyon nan administrasyon piblik la pou l ka. Pwoteje byen piblik ak kolektif la. Prevni, depiste, sanksyone epi elimine zak koripsyon. Favorize transparans nan zafè jesyon peyi a. Etabli yon klima konfyans pou envestisman prive. Epi anfen, moralize administrasyon piblik ak vi piblik la an jeneral. ULCC pa sèl enstitisyon nan peyi a ki la pou lite kont koripsyon. Genyen tou Kou Siperyè dè Kont. Inite Santral Ransèyman Finansye, UCREF, Komisyon Nasyonal Pasasyon Mache, CNMP, ak Enspeksyon Jeneral Finans, IGF, ki tout la, nan nivo pa yo, pou veye, anpeche, kwape koripsyon. Koripsyon se yon pwazon pou yon sosyete. Nou pa dwe kite li vin nòmal. Rive sou anba tab pou achte, pou pataje eksperyans ou.